Premè lan li menm se lè timoun yo fin fòme, li ba yo doulè sa avan e aprè règ yo, men doulè sa lap vin pase aprè 18 mwa. Men sa peut arive li kontinye, sa ka lye avèk yon pwoblèm fizyolojik, pa egzanp, si timoun sa te antre nan laj pibète avan 11 an, Gen lòt pwoblèm ankò. Nou gen dimenore segondè la li menm li se maladi ki bay li, ki kapab koze sa. Pa egzanp si moun sa gen fibwòm, si gen enfeksyon jenital, si moun sa gen andometriyoz, si moun sa gen yon timè benin nan iteris li, epi si moun sa li menm li genyen kis nan ovè li, li kapab genyen doulè avan e aprè. Men gen de moun ki riske pou yo gen doulè. Pa egzanp, si moun sa gwo, fredi, si moun sa gen fredi, si moun sa lè l leve le maten, li pa renmen mete bagay nan pye l. Epi, si moun sa li menm tou, li renmen bwè alkòl pandan ke li gen règ li, bwè kafe, bwè de bagay ki gen tabak, tou sa. Li kapab genyen e si moun sa gwo li pa renmen fè spò tou li kapab genyen doulè avan e aprè règ li. Konsèy mwen pou nou se nou pran anpil prekosyon lè ke nou gen règ nou, nou pa bwè bagay glase, nou pa bwè dlo glase, nou pa benyen twò ta ni twò bonè, nou pran anpil anpil anpil prekosyon, nou pa manje vyann wouj tou li kapab ba w doulè. Gen anpil bagay ki kapab koze doulè. Se sa k fè lè nou konnen nou pral gen règ nou, fò nou pran anpil, anpil, anpil prekosyon. Men ki jan w ap ka elimine doulè sa a. Men doulè sa yo gen anpil. Pa egzanp, li ka ba w kranp. Doulè nan ren, vant ou ap fè w mal, anba ti vant ou ap fè w mal, li ka bò do fè mal, li ka fè lestomak ou ap fè w mal, tèt fè mal, anpil doulè, plen lòt sentom, men m ban nou sa ki lye avèk doulè yo, anpil anpil doulè. Men kijan w ap ka elimine doulè sa. Pou w elimine doulè sa, ou pap bezwen anpil bagay, w ap just bezwen yon ti pèsi sèlman, w ap bouyi pèsi an, lè w fin bouyi l, w ap mete yon ti sèl ladan, w ap bwè l. Dayè, doulè sa va fè 1 a 2 jou si w bwè l 2 fwa pa jou. Pandan premye jou w nan bwè l, si w wè ou kontinye gen doulè a, bwè l dezyèm jou a, doulè w lan ap pase. Mezanmi m di nou fò anpil anpil anpil prekosyon pou nou kapab jere tèt nou. Paske nenpòt ti bagay kapab koze doulè a. Epi lè nou gen doulè sa tou, nou kapab pran yon twal. Nou pran pil nou ti dlo cho, pa egzanp yon sèvyèt, nou mase anba vant nou. Pase l, pase l, pase l, pase l anba vant nou, tout kote nou santi k ap fè nou mal nan. Lè w fè sa, l ap kapab te, l ap kapab pase doulè a pou nou. Pa bliye, se te Tara Theodore, se tout sa kè m te pote pou nou. Pa bliye, like, abone, kòmante.